Gen yon ti pwovèb kreyòl granmoun yo souvan itilize ki di, Kabrit gade je mèt kay avan l antre. Pèp ayisyen, jounen jodi a m vle nou konprann, si nou chwazi bese lè bra se nou k ap wè l, si nou chwazi bay legen se nou k ap wè l. Aprè dènyè desizyon ke CSPN a ou Eta Majò Lapolis la sot pran la, Pou yo te raple cha blende yo pou yo te fè mesye yo tounen nan baz, si nou pat mobilize sou tout rezo a, nan tout pòtoprens, anverite jounen jodi an la, sa te ka rive ke nèg vilaj yo, Izo avèk akolit li yo, se polisye yo tap touye, se tèt polisye yo tap fann. Kòm nou te mobilize, nou te kanpe, ebyen Elbe te oblije prese prese, ak tout oryèl ak tout akolit pa yo pou yo prese prese retounen polisye yo kote yo te ye a sou Bisantnè pou polisye yo kontinye operasyon y ap mennen pou yo demantle gang Vilaj lan Izo 5 segond ap dirije a. Apre 3 zan pwomès, lapolis finalman Mete pye yo atè sou Vilaj de Dye, gwo demonstrasyon fòs fèt, polisye, cha blende, bouldozè debake e nan moman n ap pale a la a se plizyè kay ki gentan atè nan lide pou polisye yo pare penetrasyon pou al chèche Izo, al pran tèt Izo, al vide gason atè. Nou pral ba ou plis detay nan yon ti moman. Yon lòt bò, Bwa Kale ap kontinye fè chimen l. E fwa sa a, l al ateri nan Tomazo kote nèg 400 Mawozo yo ap frape. Se tande n tande Lanmò 100 jou rele tèt li Kiyèbwap pa pè vrapè, se konsa nèg lan renmen di l, ebyen nou pa wè sa. Lapolis ak popilasyon an debake nan Tomazo, bandi kouri, bandi kache, ebyen sa pa t anpeche ke popilasyon an te rive depoze lapat sou youn nan yo. Ou pral jwenn detay sa yo. Yon lòt bò, genyen DG Lapolis lan, bagay la tèlman cho pou li, li oblije fon ti pale pou l kalme fureur popilasyon an, pou bwa kale a pa rive nan direksyon jeneral lapolis la al dèyè DG a ebyen DG a pale ou pral genyen pou tande tout entèvansyon sila yo. Bonjou bonswa ak tout moun, kòman nou ye se yon plezi kòm dabitid pou m avèk nou pou m pote emisyon pa nou an pou nou, Mon Editorial avèk Yanick ou sou tak 509 tout ayisyen konekte si w poko abòne map envite w abòne aktive ti klòch notifikasyon an E konsa w pap rate okenn nan videyo nap genyen poun poste yo. Ebyen avan menm nou kòmanse emisyon an, avan menm nou kòmanse rantre nan enfòmasyon yo, e nap pwofite swete yon jwaye fèt danivèsè ak yon zanmi emisyon an Mesye Fritznel ki jodi a fete 72 zyèm anivèsè li, 72 zyèm bouji an limen sou tèt li byen eklere, nap gade la nou wè veritableman E se pa laj, se pa laj ki fè moun parèt jèn jan, se pa laj ki fè moun parèt granmoun tou, se swen ou pran de kò ou, se swen ou pran de tèt ou, epi evidaman eta despri ou, enèji pozitiv ke w ap pataje avèk lòt moun. E Fritznel nan non tout ekip lan, nan non tout, tout, tout. Tout moun ki ap kolabore avèk nou, n ap swete w yon jwaye fèt danivèsè, pwofite de jounen an, kontinye rete bèl moun, bèl nanm ke w ye an, nan pataje e dè enèji pozitiv avèk lòt moun. E jodi an tou, e se vandredi, e vandredi an se 13, se 12 me, e 2023, e wikenn nan li kòmanse, m ap swete yon bon wikenn ak chak grenn fanatik, chak grenn abòne nou yo, Enjoy nou malgre tout sa nou tande malgre move van malgre peyi a ap ba nou stress men an nou profite de lavi an nou profite de souf de vi nou genyen an paske lavi pa vann nan mache sa ekstrèmeman enpòtan. Janm te anonse l nan kòmansman videyo a ebyen operasyon lapolis la kontinye ap fè wout li e polisye yo kontinye chak jou pi plis ap fè jefò pou yo demantle gang izo an pou yo demantle nèg vilaj yo ki genyen prè de 3 zan la depi yo kenbe e matisan nan gòj, depi yo kenbe rantre sid peyi an, anyen p ap fonksyone. Genyen prensipalman 2 senbòl ki te nan men nèg Izo yo. An palan de senbòl, n ap pale dè enstitisyon etatik, de seri de bagay lè w wè yo, w wè otomatikman se lafòs piblik ki la, w wè se Leta ki la, se Leta k ap opere la. Lè n ap pale pa egzanp de sou komisarya Matisan an, sa gen bon, sa gen yon bon bout tan la, sa gen yon bon tan ke sou komisarya sa a, li fè pati de teritwa pèdi yo, jan minis lan te ka di l, minis jistis lan te ka di l, e se nèg vilaj yo ki t ap opere, ki antre nan komisarya a, ki ap dòmi nan komisarya a, k ap Fimen boz yo kap byen pase nan sou komisarya a. Poukisa panse ke yo te atake polisye yo, mete polisye deyò, polisye te viktim. E finalman, kòm pat janm gen operasyon, pat janm gen entèvansyon ki te mennen pou rive rekipere sou komisarya a, pou rive libere e twonson wout Matisan an, ebyen, DG lapolis lan te bay vag. M sonje lè ansyen premye minis Claude Joseph te la, te gen demonstrasyon ki te fèt, kote ke PM nan l t ap pase sou Matisan, ou pa wè bandi nan lari, men depi apre PM nan fin pase, moun pa ka pase. Lòt moun pa ka pase. Donk, jouk nan moman n ap pale a la, ebyen, s on sitiyasyon ki vrèman difisil, li difisil se vre, men polisye yo ap fè tout sa ki nan mwayen yo, tout sa yo ka fè pou yo rive ba nou yon souf avèk nèg vilaj yo. Genyen e parquet Port-au-Prince lan. Genyen tribunal de première instance lan de Port-au-Prince ke nèg vilaj yo yo te debake nèg izo yo debake fè komisè kouri fè jij kouri fè grefye kouri moun te pran bal etc. Paske yo te vin pran tribunal la daso. Depi lè yo pran tribunal la daso an nou wè kòman lajistis ap fonksyone nan peyi an. Yo ale, yo, kote yo vin voye pakè Pòtoprens lan, se pa menm kote, se pa menm kote ou te ka di ou ta mete yon tribinal de pè. Alevwa. Moun yo tankou sadin, komisè, sibstiti komisè, grefye, isye, jij enstriksyon, tout moun yo tankou sadin. Paske lapolis pat an mezi a se moman pou rive mete nèg vilaj yo deyò, pou rive repouse nèg vilaj yo e repran kontwòl tribinal premyè enstans lan sou Bisantnè. Kòm yo pat ka fè l, ebyen yo kite l nan men Izo, yo kite l nan men mesye yo. Non sèlman tribinal premyè enstans lan avèk. sou komisarya a, de enstitisyon sa yo, de senbòl sa yo ki te nan men nèg izo yo, ki te nan men nèg vilaj yo, se yon kalòt marasa ke yo te bay leta. Se yon kalòt marasa ke yo te bay mouche leta paske leta pa t an mezi pou rekipere yo. Men, yè, lè nou aprann ke gen pwogresyon ki ap fèt, Pa bò kote polisye yo, polisye yo ti pa ti pa, yo rive ap entèveni, ti pa ti pa, yo rive bò legliz Sent Bènadèt lan, y ap mache, y ap mache, y ap mache, jiskaske nou aprann ke polisye yo rive mete pye yo atè bò sou komisarya Matisan an, nou wè efektivman gen yon travay k ap fèt. Gon travay k ap fèt, gon detèminasyon an plis pa bò kote polisye yo e la CSPN nan e Ariel Henry yo pa ka fè otreman paske je popilasyon an, je pèp lan fikse sou yo. Zye nou fikse sou yo, yo oblije, menm kont volonte yo asime responsabilite yo pou yon fwa. Paske nou menm nou p ap pran l nan men yo. Nou pap pran l nan men yo, nou pap tolere ke nèg sa yo, yon lòt fwa ankò, yo mete nou ajenou. Yon lòt fwa ankò, pou yo ta di yo pral mennen operasyon nan Vilaj de Dye, epi se pitit nou, se frè nou, se mari nou, se kouzen nou, ki pwal viktim, ki pwal tonbe anba bal, paske operasyon an te vann, operasyon an yo te gentan likide polisye yo. Ebyen nan kontèks sa a, Tèlman genyen pawòl k ap di nan mitan popilasyon an, tèlman moun nan popilasyon an file kouto yo de bò pou otorite leta yo ki nan konivans avèk gang avèk bandi, ebyen DG lapolis an Frantz Elbé li pale. Eske pale Elbé pale an li pral mete nou an konfyans? Eske pale Elbé pale an li pral retabli le calme nan mitan popilasyon an? Ebyen nou antretyen eksklizif li te genyen Avèk jounalis Wendell Théodore, ebyen DG Frantz Elbé li pale, nou pral fè w tande kisa ki t ap di e nan moman an. An nou tande ansanm. Nou kite, nou kite, nou fè entèvansyon sa maten an pou m di popilasyon an gade kalm li, gade kalm li e ke lapolis la li an mòd operasyon, dayè nou, nou wè l laboul. Se pa yon aza, se yon bagay ki planifye, se yon gwo operasyon ki planifye. Donk nou etidye zòn nan, donk nou reyisi ladan l. Kounye a nou kite, nou kite nou pran lòt e pran yon lòt nivo onivo laboul, se nan, se nan stad konsolidasyon nou ye. Sètadi konsève aki ke nou genyen yo. Donk se prezans polisyè epi operasyon ap kontinye nòmalman. Lap kontinye pa sèlman li pa pa sèlman o nivo laboul Tomasen ou di mwen sou wout nasyonal nimewo 1 men nan vilaj la tou ki se yon pwen estratejik ki son zòn estratejik donk nap mete kontinye met presyon nap kontinye mennen operasyon yo map mande popilasyon an kwè nan fòs polis li kwè nan kòmandman lapolis la evite entoksikasyon lapolis la lap kontinye operasyon yo. Nou mèt pran nòt rete swiv pa pè donk nou rete kalm lapolis la ou maryaj polis popilasyon men nan men avèk popilasyon an men nan respè lalwa nan respè dwa moun nan respè konstitisyon an. La nou sot tande DG lapolis la Frantz Elbé. Si DG a li pale l pale gon grenn bagay ke DG a di ki ekstrèmeman enpòtan. Se lè l pale de konsolidasyon an. E se youn dè bagay ki toujou lakoz a chak fwa w wè gen yon entèvansyon ki fèt nan yon zòn, nan yon baz bandi, ke bandi yo kèk tan aprè, de semèn aprè, yon mwa aprè yo retounen. Se paske pa janm veritableman gen konsolidasyon ki fèt. Se tou resamman, nan debi ane an, janvye, lè yo te fèk anonse operasyon Tònad lan, lè lapolis Montreux yo desann lòt bò Gran Rivyè, y ale nan baz Vitelòm. Yo ale, yo pete bal avèk nèg Vitelòm yo, yo kraze, yo te gen machin ki la yo pran l, eksetera, eksetera. Men aprè ki prezans polisye an ki genyen? Lè lapolis te fin entèveni kisa nou te wè k fèt? Nou wè Vitelòm ale, li kraze sou komisarya Pernia, l kraze l plat. Poukisa? Paske pa t genyen konsolidasyon ki te fèt. Se annik yo pase yon kote, yo pete 2 bal, yo tire de twa bandi, epi yo sezi de twa zam, machin moun yo te vòlè yo rekipere, epi yo ale. Otomatikman, gen operasyon k ap fèt pou stope bandi, pou trake bandi, pou rekipere des territoires perdus. Pa gen konsolidasyon ki fèt par la suite, ebyen, se lave men, siye atè. Se kòve k ap fèt. E se youn dè bagay ki ekstrèmeman enpòtan. M pa konnen efektivman si se pou l fè nou dòmi oubyen paske li wè je popilasyon an kòmanse kale, moun yo kòmanse wè klè. Ou konprann lè yo pale de konsolidasyon pou yo fè nou dòmi, men, la a li pale yon bagay ki ekstrèmeman enpòtan. E veritableman, pou mennen yon operasyon ki reyisi, gen twa bagay, e, m sonje a plizyè repriz m fè emisyon sou sa, m te gen chans pou m te envite, e yon fwa nan emisyon Pwofesè James Boyer, ki te pale sou sa tou, Li ekri yon liv ki ekselan, li ekri yon liv ki vrèman enteresan, Le procès de l'insécurité. Donk, ki sa bagay lan ye? Jounen jodi an, si n ap kon, si nou vle konbat ensekirite an, nou vle fin avèk kesyon Izo, kesyon Matisan, kesyon Ti Lapli, Vitelòm, Jenès, Je Pèp, Lanmò San Jou, eksetera. Tout gang sa yo k ap teworize popilasyon an, k ap tiye, k ap kidnape, k ap vyole, gen twa bagay ki endispansab nan tout operasyon de polis. Premye bagay lan nou wè kap fèt la nan moman an la a, petèt ke nèg yo kòmanse pran leson, nou wè ke pnh lan ap cheche konfine nèg vilaj yo, ap kite nèg yo andan, e m sonje te gen ansyen minis jistis, Lucmane Delille ki te fè l, lè l te mete separatè bare nèg yo, kite nèg yo andan, nèg yo pa ka soti fè kidnaping, nèg yo pa ka soti al regle koze yo, lè sa se kòmsi se bèt ki pran nan kaj yo ye, bèt ki pran nan pyèj yo ye, nèg yo soti yo mare. Nèg yo santi yo pyeje, premye bagay lan se rive fè konfinman, kenbe nèg yo, kenbe gang yo, kenbe bandi yo nan yon bò. Ou fin kenbe yo, premye se yon fè konfinman, dezyèm se yon fè konfwontasyon. Pou fè konfwontasyon an, sa ka rive yon fè penetrasyon, paske nan moman an la, ki sa k ap fèt sou Matisan? Ki sa k ap fèt avèk nèg vilaj yo? Lè w wè lapolis fè demonstrasyon fòs, polisye, cha blende yo debake ak gwo bouldozè, yo kòmanse vide kay atè. Se nan lide pou yo fè penetrasyon, se nan lide pou yo al mete bandi atè, pou yo al stope vagabon, pou yo al stope kriminèl gwo kou Reno Twèl sa yo. Sa a li klè, li evidan. E se la a, sa Frantz Elbé sot di a l gen tout enpòtans li, aprè ou fin fè konfinman, ou fin fè konfwontasyon, kounye a, fò w ka fè konsolidasyon. Fò w ka konsolide pozisyon w, fò w ka toujou gen yon prezans polisyè pou moun yo toujou wè lapolis la, pou retire tout entansyon pou bandi yo ta retounen nan zòn nan, pou retire tout entansyon pou bandi yo ta retounen vin fè kowalisyon, alye yo avèk lòt vagabon pou yo retounen vin pran kontwòl zòn nan. E lò yo di y ap travay pou yo fè l nan Tomasen, nan Laboul, nan Fèmat lan, gen moun m pale avè yo efektivman, a plizyè repriz yo remake prezans lapolis Men se pa remake l yon mwa aprè, de semèn aprè, twa semèn aprè. Se pou yo kenbe l de manyè pèmanant pou l kontinye nèt. Pou l kontinye, pou disyade tout ti delekan, tout ti malandren pou vin pran pozisyon, vin fòme lòt gwoup gang. Jounen jodi a la, fòk nèg izo yo kòmanse santi yo gen vant mennen. Fòk nèg yo kòmanse santi yo pè. Fòk lapolis kreye lapè, psikoz de pè sa nan kan bandi yo. Nèg yo gen byen lontan y ap fè nou pè, y ap strese nou. Jounen jodi an fòk nou gen polisye ki brav, de polisye ki konnen yo gen yon misyon, yo gen angajman andedan lapolis lan, pou yo fann kat bandi, bandi an pa vle remèt zam ni l pa vle kite metye a, pa gen lòt opsyon pou li. M pral fè nou gade yon repòtaj mezanmi. Ou pral, ou pral gade bagay sa a, petèt ke, petèt ke. Ou ka, wap san, wap santi kanmèm wap santi w ou twomatize. Lè wap gade de seri de granmoun, de seri de ti bebe, timoun ki kite lakay yo inosan, ki pa gen anyen pou wè avèk kesyon gang, ki pa gen anyen pou wè ak kesyon bandi, ki pat manje lajan chango, ki pat manje pwa kounye a yap bay lapire, ki oblije kouri kite lakay yo, ki al pran refij ki kote, sou plas piblik. Ki al pran refij sou kote, nan seren, anba pye bwa, sou yon plas piblik. Yo pa alabri de bal mawon, yo pa alabri de kadejakè, de vyolè, yo pa alabri de danje sa yo. Paske nou gen yon Leta ki enkonsyan, nou gen yon Leta ki enkonpetan, yon pakèt enkonpetan ki andedan Leta, k ap afebli Leta, k ap afebli dèzinstitisyon repiblikèn andedan yon peyi. Ebyen, repòtaj sa ou pral gade avèk mwen an, E se korespondant nou, e Adjani Oximab ki reyalize li, an nou swiv ansanm. Alò, nou sòti Onavil depi vandredi sen. Se nan mache, nan mache mwen vin tonbe la. Sitou pou mwen menm, mwen se yon moun ki malad paske m pran plèn senti. Se prèske chak jou Bondye mete, abitan nan divès katye ki anba kontwòl nèg ak zam ap kouri kite kay yo pou evite yo viktim. Sila yo ki pa gen yon bon pwochen pou akeyi yo, oblije al pran refij yo sou plas piblik. Se ka plizyè dizèn abitan nan Kanaran ak nan Onavil k ap viv sou plas Klèsin nan. Antwànèt, se non nou bay jèn dam sa, youn pami viktim yo ki kite kay li Vandredi Sen ak yon ti bebe blan sou bra l. se yon kaskèt chinwa. Bandi mete m deyò lakay mwen, m pèdi tout bagay mwen, e nan lari m ap dòmi a pitit mwen, m pa gen kote pou m dòmi, m pa gen kòb pou m fè komès. Se pa sèlman medam yo ki nan tray sou plas la, nan viwowon nou fè nan espas la, nou kwaze ak yon jèn gason ak 4 pitit sou responsablite l ki abandone kay li yo Navil poutèt bandi ap esplike peripesi l ap pase kote menm manje tounen yon eksperyans. Se pa sèlman jèn moun sa yo ki kouri kite kay yo Se ka granmoun sa tou kap esplike kalamite lap pase ak dlo nan je sou plas Klèsin nan depi aprè Mandie fin pran kay li. Mwen malad Mwen malad malad nan jenou'm doulè pranm sou plas la lapli tonbe tout bagay vini pou nou nou oblije rete paske nou pa gen kote pou nale. Pandan leta pa panse ak moun sa yo kap dòmi a la bèl etwal, Maxan yon notab nan zòn nan poul fè yon bagay pou moun yo pase moun yo gen gen 1 an la li sou Ronavil ki vini la ankò vin ranfòse ka la menm nou menm nou pa leta nou pa anyen nou sèl nou fè sa nou ka fè nou sèl notab komin nan lè wap di notab komin nan gen yon moun ki ansyen ki konn pwoblèm moun a moun pou resevwa yo la men se pa anyen nou gen nan menn nou. Nap sinyale se nan mwa avril 2022 deplase kòmanse okipe plas Klèsin nan ak meri Taba pou evite yo viktim nan afwontman gwoup gang 400 mawozo ak chen mechan ki te lakoz plizyè moun pèdi lavi yo. Viktim Kanaran ak Onavil yo vin ogmante kantite ki te deja sou plas la. Jiskilè popilasyon ap sispann viktim anba men gang ame se kesyon anpil moun ap poze. Antouka, pwoblèm ensekirite a sanble la pou lontan. Page 509. La a, aprè nou fin gade repòtaj sa a, m ta renmen pou nou poze kèk ti kesyon a òganizasyon dwa moun yo. Èske rnddh, FJKL, POHDH, èske yo pa okouran de sitiyasyon moun sa yo sou plas lan? Èske yo pa okouran de ki kantite Ayisyen k ap fui, k ap kouri kite kay yo, Ayisyen ki tounen refijye nan pwòp peyi yo, de deplase? Paske yo pa okouran de sitiyasyon moun sa yo. Paske ke jounen jodi an, gen yon pakèt òganizasyon moun, yon pakèt moun nan sosyete sivil lan, ki itilize fonksyon yo, pozisyon yo pou yo fè politik. Pou yo fè politik. Pou yo jwenn de zenterè, pou yo mete moun nan pòs pou yo, pou yo fè lajan, yo itilize pozisyon yo, enfliyans yo, pou yo fè politik. Alòske. Òganizasyon dwa moun yo se pa sèlman e ap mete baton nan degwenn e otorite leta yo pou di oh pouvwa sa se masak sèlman ki genyen sou e sou gouvènans moun sa yo oh sou Jovenel masak fèt sou Ariel masak fèt etc. Wi gen de konsta nou ka fè gen de rapò nou ka fè men ki akonpanyman nou bay moun sa yo Moun sa yo bandi rantre lakay yo touye mari yo touye pitit yo manman yo papa yo etc lè nou fin drese rapò pou nou konstate kantite dega pou n voye rapò bay nan nasyon zini etc e aprè ki swivi ki akonpanyeman ki fèt pou moun sa yo se sa ki ekstrèmman enpòtan e an ayiti òganizasyon kap defann dwa moun majorite ladan yo se òganizasyon ki mete kanpe pou fè lajan pou anrichi yo o detriman de dwa moun. Li pa posib, paske menm jan Ariel, Jovenel te gen responsabilite, menm jan yon senatè, yon depite te gen de pòs, te nan de pòs de responsabilite, yo gen, yo te gen de zangajman yo te pran vizavi de popilasyon, vizavi de peyi an. Lè w deklare tèt ou, ou se manm, ou se responsab, ou se sekretè egzekitif oubyen direktè nan òganizasyon k ap defann dwa moun, ou bay tèt ou de zangajman. Angajman an se defann dwa moun, se defann dwa moun ki andikape yo, se defann dwa moun y ap vyole yo, se defann dwa moun ki pa ka travay, k ap mal touche yo, se defann dwa moun bandi ap touye, toupizi, vyole yo, dwa moun y ap kidnape yo. Nou pa ka sèlman rete nan yon sèl lojik rapò masak, rapò masak, rapò masak, aprè ou pa tande anyen ankò. Etandi teritwa w lan. Epi mèsenè antre, yo asasinen prezidan an. Mèsenè antre, yo pase prèske yon mwa anvan yo touye prezidan an. Tout bagay ap regle. Li pa di w anyen, li pa rann kont anyen. Menm, menm soufle li pa soufle Jovenel sa. Alevwa pou yo ta dejwe konplo a. Ebyen, nou pral gade avèk mwen tweet ke ansyen minis enteryè peyi Dayiti an fè. Bon! Tout pawòl anpil kap fèt sou ensekirite a la, se konprann nou poko konprann ke se volonte ki pa genyen. Aktè kap bay solisyon melanje ak aktè kap itilize ensekirite a kòm chwal batay yo. Menmtenyen yo, 21 51, pase pranm, ma pase chèche w. Veritableman mwen menm, m pa gen oken pwoblèm avèk sa l di an. Paske dan lè fè, sa l di an s on reyalite, sa l di an s on verite. Wi, se menm yo menm nan menm te an, 21 51. Ou konprann? Men apre sa, apre sa, fòk nèg sa ta santi l jennen, fòk nèg sa ta santi li wont, fòk nèg sa omwen, Li ta fè prèv de moun, li ta fè prèv de bòn fwa pou l ta di, ah, m pa ka vin pale nenpòt bagay nan figi moun non, paske mwen menm tou, m te minis enteryè lè m te la, yo touye prezidan Jovenel Moïse pandan m te minis enteryè, m pa janm di anyen, m pa t janm fè anyen, m pa t ka, e, e, m pa t ka dejwe konplo a, on pakèt etranje rantre sou etandje teritwa peyi a, andedan larepiblik nou pa t fè anyen, bon, m p ap rantre bouch mwen nan koze moun yo. Prefere l pa t pale. Prefere l pat pale. Paske pandan l minis enteryè, se pa de twa nèg, se pa de twa bandi ki genyen badj ministè de lenteryè. Se pa de twa gang ki genyen badj ministè de lenteryè kòm ajan de ransènyeman. Kisa l te janm fè? Se pou l kite twit sa yo pou ou menm, pou mwen menm, moun ki konsyan. Men nèg sa yo pa ka fin patisipe nan mete peyi an kote l ye a la epi se yo menm ki bezwen vin pase pou bon moun nan figi w. Yon bagay ki enpòtan, m pral m pral fè nou yon ti rezon. Dòdinamò nou toujou, moun yo toujou, lè yon prezidan monte sou pouvwa a, nou toujou lage degidon dèyè prezidan an, prezidan an pa bon, prezidan an pa bon, anyen p ap mache nan leta a. Men, fò w konnen, egzekitif lan, li gen prezidan an ladan l, li gen minis lan avèk, li gen premye minis lan avèk minis li yo, sekretè deta yo, direktè jenero yo. A chak ministè, chak enstitisyon gen yon moun ki sanse la pou fè ministè a travay, pou fè enstitisyon an mache, pou fè bwat leta a mache, pou rive bay rezilta a popilasyon a kolektivite a. Ou konprann? Bay pèp lan rezilta. Lè w wè, pa egzanp, nou pral pran endividi sa m sot pale n de li an, Gonzague Day ki te minis de lenteryè. Lè Gonzague Day te minis de lenteryè, te gen kidnapin ki t ap fèt, te gen ensekirite sou Jovenel, te gen bandi k t ap touye moun, te gen masak ki te fèt eksetera. Men ki dispozisyon Gonzague te janm pran lè l te la pou l te frennen ensekirite a? Ki dispozisyon ki janm te pran alòske li te youn nan manm CSPN yo pou te rive demantle, pou te rive kraze baz Izo nan Vilaj? Anyen, anyen, anyen. Poukisa? Paske Nèg yo, se pa t janm sa ki te priyorite yo, se pa t janm sa ki te objektif yo. Chak nèg, lè w wè l nan yon pòs, li nan yon fonksyon, li gen objektif pa l ki klèman defini. Li gen objektif pa l ki klèman defini. E se sa k fè w wè, lè w wè Jovenel te vin avèk slogan ti rès la pou pèp lan, se paske nèg yo te tèlman t ap souse, nèg yo te tèlman t ap byen pase, finalman ti rès la oblije pou pèp lan. Men an kèlke mwa, kisa pèp la ta pral jwenn veritableman ki te ka rive konble tout sa nèg yo te vòlè, tout sa nèg yo te pran? E lojik lan jounen jodi an, m pral fè w wè pi klè toujou. Tankou 18 me k ap gen pou vini la e fèt drapo. Fèt drapo ki kote l fete? Akayè, nan baz. Ebyen, etandone. Pa gen rout pou n pase pou la pou n ale Akayè. Jeff Kanaran deside li pran e zòn nan, li deklare l teritwa pèdi, yo pran li, minis lan deklare l teritwa pèdi paske li gen li gen posesyon nouvèl li pa bò kote nèg Taliban yo, nèg Kanaran yo. Kounye a, gouvènman an pa wè lòt bagay pou yo fè, yo di w fèt drapo tèt dwat Akay e e nan depatman Nò Kap-Ayisyen. Nou konnen kisa yo fete Kap-Ayisyen, nou konnen se Bataille de Vertières, 18 novanm, yo fete la. Kounye a gen moun kap di men sa kap pase Ariel konsa, kòm si tèt Ariel ki gen te kòmanse pati konsa, pou drapo 18 me pou yo di yo pral fete drapo okap ayisyen sa kap pase, ebyen nèg yo kòm pa genyen yo pa kreye kondisyon nan moman an la pou yo tou pwofite demantle nèg kanaran yo fiksasyon an fèt sou izo nan vilaj nan matisan ce qui est une bonne chose, ebyen yo pran direksyon nò pou yo yo pran direksyon kap ayisyen. Mezanmi gen de foto ki te rive jwenn mwen m pa vle pataje foto sa yo paske se foto kap sal imaj Cap Haïtien kap sal imaj vil lan. Gen de seri de rue nan Cap Haïtien fatra bloke l fatra pran rue an pou yo gen ministè gen travaux publics ki la ou gen lameri ki la. Yo youn pa janm pran okin dispozisyon avan pou yo di w yo pral ranmase fatra, yo pral klin vil la, yo pral pwòpte vil la. W ap mache sou fatra, w ap kole a fatra, e fatra a, tèlman gen fatra, machin san lè kraze w, gen kèk kou ou pase paske fatra a pran w bò nan lari an. Ou oblije ap chèche yon kote, paske pa prèske gen twotwa pou mache eksetera. Men malgre tout sa, Malgre jan w tande sitiyasyon an ye an, mesye dam nan leta yo di yo prale Kap Ayisyen. Ebyen nouvèl la tonbe pou 1, primati pran desizyon an pou 1, pou 2, map gade de seri de foto, de seri de videyo ki vin jwenn mwen, tout wout twou ki te gentan gen, ki te genyen yo, rapid vit gentan gen travay Kap Ayisyen an chantye, paske gran bòs la, gran patwon an ap vini, otorite ap debake. Yo pral vin selebre drapo Kapayisyen. Tout wout an chantye, yo gen ta bouche twou, mete asfat, yo gen ta ap ranmase fatra, eksetera. Alòske, lameri toujou ap plenyen pa gen lajan. Majistra toujou ap plenyen pa gen, pa gon goud, pa gon yota nan kès meri an. Travo piblik, pou yo ranmase fatra, yo pa janm gen gaz, kamyon toujou pa gen batri, kamyon toujou pa gen kouran, yo toujou. Machin toujou an pàn, yo toujou gen tout pwoblèm. Epi kou desizyon pran pou Ariel ak akolit li yo debake vin fete drapo, ebyen mesye yo gentan aranje yo la, lajan gentan debloke, lajan gentan ap depanse pou yo chanje imaj vil lan. La ou pral konprann! Anpil fwa, se paske nou chwazi fè silans, nou chwazi pa denonse nèg yo ki fè w wè yo toujou ap pran woulib. Piske yo konnen an Ayiti, nenpòt jan bagay lan ye, se toujou prezidan k pa bon, se toujou prezidan k pap fè travay li, se toujou prezidan ki chèf koripsyon, ebyen lè konsa nèg yo pran woulib. Majistra ap pran woulib. Poukisa? Paske yo konnen se nan leta santral, se ministè enteryè ki toujou peye pou yo, sof meri Dèlma, ou tande meri Dèlma, minisipalite an fè lajan l, yo rantre lajan epi yo regle tout bagay yo, sof meri Dèlma. E jiska prezan, se sèl minisipalite, se sèl minisipalite, se sèl majistra Wilson Jeudi, malgre tout sa w ka tande de li, omwen li kenbe eskòf figi vil li a. Men apre sa tout nèg ap tann pou lajan soti nan ministè enteryè vin peye, vin mete nan bidjè yo etc. Avan w vire yo di w yo pa voye kòb ba yo pa gen lajan pou ranmase fatra. Yo pa ka achte batri mete sou machin EMT PTC yo. Yo pa ka achte batri, yo pa gen gazolin, yo pa gen dyezèl pou yo mete nan machin pou al ranmase fatra. Lè konsa, ou pa tande ou pa wè, bwa nan dèyè prezidan. Bwa nan dèyè prezidan. Prezidan pa fè travay li. Prezidan pa fè sesi. Prezidan pa fè sela. Alòske moun sa yo gen de pòs de responsabilite nan men yo. Yo gen de zangajman yo pran vizavi de kolektivite an, de popilasyon an. Yo pa p regle yon mèrd. Kounye a, je nou kòmanse kale. Nou kòmanse wè. E se sa k fè m renmen nou. Hum! E gen de seri de moun ki toujou di, oh! E je prezidan Jovenel Moïse fèmen pou je pèp la louvri. Paske moun yo santi nan yo menm yo kòmanse konprann jwèt tolalito, jwèt k ap fèt avèk pèp la, jwèt k ap fèt avèk popilasyon an. E se youn dè rezon, pandan w tande, jounen jodi a, an tèm de sekirite, popilasyon an chwazi mare kòd lonbrik li avèk lapolis, ebyen se menm jan tou, On lè k ap gen pou rive, menm popilasyon sa a pral mare kòd lonbrik li avèk lajistis, paske vòlè kriminèl sa yo ki andedan Leta, k ap foure men nan djakout Pè Etènèl, k ap foure men nan djakout pèp la, k ap detounen lajan, k ap fè sifaktirasyon, ki nan koripsyon, fò mesye dam sa yo pran kòd, nou pa ka gade yo nan je. Nou pa ka gade yo nan je. Maten an la a, nan moman ke m ap anrejistre emisyon an, m ap gade, se pa de twa videyo bra kale k rive jwenn mwen. Pòdepè bwa kale, Ench bwa kale. Map gade Leogane on video on zanmi pataje avèk mwen se pa de twa jenn gason pou nou wè nan ki kay nèg yo al kache kò yo ayy tèrib nèt kesyon kap poze eske nèg sa yo se bon moun kiyès yo e sa yo vin fè la ebyen enfòmasyon yo ap vini enfòmasyon yo ap rive jwenn nou pou konnen egzakteman kisak pi bèl nan dosye a Se lè yap banm enfòmasyon sou nèg inchan nèg yo al mete pwen sou yo yo pa pran bal non yo pa pran bal yo pa pè sa vle di yo yo pa pran bal men yap ouvè bal sou popilasyon yap touye polisye ebyen pèp la al tonbe sou moun yo al tonbe sou fèy la sou ti fèy ki gen pwen an yo pran ti fèy la ou konnen nan bwa kale an yo pa bezwen yo pa bezwen zam pou yo bo bwa kale Ebyen yo pase misye a lenfiniti moun yo mezanmi e operasyon mouvman bwa kale a l pa kanpe lap kontinye fè chimen l nou sou enterese m tèlman gen videyo m tèlman gen yon repètwa bwa kale e m gen entansyon dile de bagay sa yo twòp twòp san ap koule twòp san ap koule e si w bezwen videyo yo ou ka ekri m ap pataje yo avèk ou se la nap mete yon bout nan emisyon an pou jodi a se te yon plezi pou m te avèk ou e avan m ale fò mwen raple w pwojè fèt manman an Nan objektif pou nou rive sipòte 200 fanm san manman pou okazyon an, fèt lan se dènye dimanch nan mwa me an. Donk ou menm ki vle sipòte, ou menm ki vle ede, ou ka rele m, ekri m nan nimewo emisyon an, di Yanick men sa m ap fè, m ap sipòte 2 manman, m ap sipòte 3 manman, 4 manman, bon m ka pran san manman menm. Se avon plezi pou nou kolabore, pou nou kontribiye ansanm, pou nou pèmèt aske pwojè a li reyalize. Bon week-end, pa bliye pataje videyo a. Si w poko abòne ak chanèl la, abòne, aktive ti klòch notifikasyon an. Randevou an ka se nan yon lòt emisyon. Mèsi tout moun, a trè byento.